M tande Iran Irak nan lagè An Ayiti lagè pi rèd N Sendomeng N Sendomeng pa gen valè pou chen Ou wè Dominiken yo bay chen valè pase m Sa k pase konsa paske m pa gen prezidan M pa gen sekirite Bòlèng n ap bòlèng Gyèt manman n N aliye Chak a bat bwa N Famayibobo Sak pase w souke tout fucking tèt ou cheve w tankou timoun ki anemi Vin tande rap nego Pa di m tankou se zonbi N ap fè freestyle nego Se pa bagay ki pale Se bagay ki pito ekri An Rapè Mantalite feblès Anpil mo blès Jay gen pou vi blès What the fucking test Arijolo de tès Mesi sou princess Marius This is Enisea Access Pa de stress Yow m pa viv an strès, m konnen byen lavi s on kous nego M pa pè pè pap devan rezon m leve yo m frape dan je m konnen byen lavi se yon kous nego pa gen pran poz an menm tan se yon lekòl ladan yo ap aprann anpil choz lite ak vi a san w pa janm dekouraje menm si pafwa w soufri san koz si w sansi ak vi a ou pa sa rime m ap di w pran lavi an proz aksepte afwonte ak tout sòt de difikilte si w ta vle lavi a woz pa vin. Yon smoke grap, take it to the top nego Lirik mwen degrene tankou grenn lapli kap tonbe nan tè sèch Yon ti lanp bòbèch, 21 mèch Lave ak klòl, tòde l, mete l nan solèy li pap janm sèch Yow, m se smoke, S pou sou sousè tou fè gap si tou fè tou fla M pou mete lòd nan MC k an dezòd O pou oryantasyon k ap kache mo a pou amenajman N pou note tout sa k bon e jete tout sa k pa bon Mwen prezante 201 klan yo m se nèg Leyogàn Mase Matisan m pa janm konnen m di depi lè m ap grandi m te konn kwaze tout bandi yo pa janm konnen m ap mande chanjman pou tout peyi m si Vladimir Poutine ap kraze bouda Ikrèn kiyès sa se lafen di mond twazyèm gè mondyal ba. Baw baw tout sa w di se verite nèg ki avan w la l demoute w la bòbòt nan se kaka lap fè l prè pou l detwi vi w pandan w posede yon kay ou poko menm gen detwa chanm kay Li prè pou l detwi w. Laplenn kote m sòti an, depi w pwosede yo prè pou tchwe w. Ou pa janm konprann kote lavi a ap mennen w. Nego m solèy ki pase kwè nego. Lage mwen yo, zonbi pa touche, pa touche m yo. Se nan pa nan simitye mwen ye, se nan mago pamye m ap chante. Si jodi a zonbi fye, se pa mwen menm ki akoz. Se letènèl ki avan se letènèl ki ba lavi se letènèl ki ba lanmò Mayous nou gen poun rive nap di tout ti ipokrit yo tande rap sa se Mayous atis fini repete a se li menm menm kote tout moun ap itilize mal pandan setan gen moun ki te pi mal ki tap grandi men si wap pran egzanp men masezi si wap pran egzanp izi lizo mòzo tchak nèg yo se la yo te pase lè wap gade barikad kou se la tout nèg te pase menm mpap site non lòt nèg pou yo pa di map fè polemik.